Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou gen anpil ti bagay pou ou la wi san perdre de tan nan kwa dèboukè gen yon sitiyasyon difisil. Kote Boyc e yo menm ap twoke kòn yo avèk mesye 400 mawozo yo paske ou konnen depi ou di kwadèboukè ebyen zòn sa se mesye 400 mawozo yo menm ki kontwole li alò enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke gen yon bakòp Boyc ki yo menm ap antre nan komin kwadèboukè epi ben yo ta sote sou mesye 400 mawozo yo ki eparpiye dan tout la komin epi sa w tande a la Lòbèy pete antre 2 gwoup sa yo. Pou le moman, ebyen nou pa genyen twòp enfòmasyon n ta kapab ba ou konsènan bilan, èske y a dè blese, èske y a dè mò aparaman. Men fò n di ke pandan batay sila te genyen yon elikoptè ki li menm t ap sivole tout zòn Kwadèboukè a. Nou pa konnen eske son ankèt kap mennen men de tout manyè anpil kout bal nan komin kwadèboukè m ta kapab di nan lapremidi 12 novanm 2021 an kote tout moun oblije fouye kò yo on kote m kwè se nan zòn micho wè se nan zòn micho byen sur paske enfòmasyon ki rive jwenn mwen an di ke se nan zòn micho antouka bagay la te vrèman vrèman difisil pou moun ki yo menm ap viv nan zòn kwadèboukè a. Lari a blanch. Lari a blanch pou koun ya la. Nan remake. Sou ap byen gade bis la kwaze. Bis la kwaze. Peti. Déjà, un gros coup de big up avec euh, reporter RL est la. à l'inconnu c'est à l'inconnu apparemment. Parce ben on va pas citer son nom pour ne pas le cibler. Mais bon travail euh, pour toute l'équipe. Alors, fon donc on est zone ça, commune ça, c'est en commune, qui est terrorisée par les gens de 400 Mawozo. E maten midi e swa m ta kapab di popilasyon an se sou kontwòl nèg sa yo. A chak fwa ke lapolis vini pou fè operasyon m ta kapab di sitiyasyon an toujou pi difisil pou moun yo paske se bal e pa gen yon tèren neutre pou gwoup sa yo afwonte. Antouka m panse ke kesyon lanmò san jou a, kesyon 400 mawozo a se ta kapab yon dosye ki trè difisil a jere. Passons à autre chose, nou prale nan Kanaran. Gade kòman 3 nèg pèdi lavi yo, waww! Enfòmasyon ki vin jwenn nou e ki ap sikile atravè lè rezo sosyo sa sòti a pati de yon vòys kote ke ebyen genyen 3 nèg ki mouri nan kanaran genyen 3 jèn gason ki mouri se yèswa o nivo de kanaran kote ke se ta popilasyon an ki lapide jèn gason sa yo ak kout ròch epi kout blòk ebyen sak pase nèg sa yo eee yo vin vòlè yo vini nan zòn anfas mòg bò legliz katolik lan. Epi fò n di ke e nèg sa yo yo sòti byen lwen pou yo vin fè aksyon sila a. Men gen de lòt kote ke bon nèg sa yo yo touye yo. Aparaman yo ta sanble mete dife sou yo. Se sa k fè moun pa t gen chans wè kò sa yo. Men gen yon kò ki rete a atè a. On a la foto. Donk si ou vle nou kapab voye foto a ba ou. Fò n di ke nèg sa yo sòti nan yon zòn ki rele Bò Lorò. Donk yo mande ak tout moun ki rete nan zòn Bò Lorò la si aparaman ou ta gen yon moun lakay ou ou pa wè. Petèt ke se ta nan moman sa ou konnen ke li nan move zafè, paske fòk ou vin gade epi mennen ankèt pou konnen si se pa moun pa w la ki li menm te tonbe. Antouka, hum! Tèt chaje. Manje w renmen, kòm on di souvan, ebyen, se ladan ni lajan w gaspiye. Kesyon gaz la, y a une très bonne nouvelle! Barbecue anonse la bonne nouvelle pou anpil moun, epi gaz la kòmanse sòti nan Varreux. Soulajman! Pou chofè, soulajman pou moun ki tap tann, est-ce qu'on peut dire soulajman pou mesye sa yo ki vle kontwole gaz la tou? Antouka, m pa vle antre nan dosye sila men ekoute, soulajman pou tout moun paske si ya bokou darjan ki orè ete vèse pou kapab debloke sitiyasyon an, aparaman, ebyen chak moun satisfè. Ya dè jan ki parl de Plusieurs millions de goud men ekoute nou pa kapab nan voye moute eske le gouvernement li menm li ta antre nan negosiyasyon avèk mesye je 9 yo puiske nou konnen je 9 genyen yon euh m ta kapab di revandikasyon tout particulier se le depa euh Dariel Henry donk on ne peut pas négocier avèk yon moun wap mande l pou l ale mwen m panse ke se tap yon erè total antouka m panse ke mesye je 9 yo pap antre nan lojik sila. Ben peut-être se yon antant, peut-être se quelque chose que Jimmy Cherizier a décidé de faire par générosité pour la population. N'est-ce pas la famille? Pa lapide m non! Menm jan nou lapide ti mesye Canara yo. Bref! En tout cas, nou pral vini avèk konferans pou la presse barbecue a. Nou pral fè yon analiz sou li paske talè a nou te lage l live ok men kounye a se analiz nou pral fè sou li men jistavan te gen yon tip ki li menm vini nan zòn nan se kòmsi l vin pale avèk Barbecue li di bandi yo ekoute wè zam ki nan men nou an zam sa sòti nan tèl peyi men n ap batay n ap fè revolisyon an n ap genyen batay la wè epe sa a m lonje l sou ou Barbecue sa vle di anpil bagay ann gade. Mwen remèt ou dokiman, m remèt ou devan laprès, Son dokiman m remèt ou pou w li l e w a ban mwen dizon pa w lè w vle ban m dizon pa w devan laprès. Wè m remèt ou l paske n ap pran m gon akò de pè pou ke nou tout klèman ki gen zam nan men nou an, m ap di sa a devan laprès, devan solèy la, Dye ki fè solèy la, ki fè tè a, ki fè dlo, ki fè lanmè, ki mande lapè, pote akò de pè sa a ba ou e m ap di w li antanke jeneral ki gen zam nan men w, se akò de pè sa a k ap mete nou nou tout nan tout gwoup ki ame yo, m pa janm rele sa gang. nan tout gwoup ki ame yo, klèman, se akò sa k ap mennen lapè. Se akò sa a ki klèman k ap pale de amnisti jeneral pou tout moun, k ap mande yon pwosè sivil Petwokaribe pou tout moun, k ap mande pou tout gwoup ame yo chita, paske se pa lanmò merite. Donk, tout gwoup ki ame yo, nou mande pou nou depoze zam yo epi pou n pran destine nou avèk lapè. Mwen menm, m ap klè. M fè deklarasyon sa piblikman, si Joe Biden, se li k fè syèl la ak fè tè a, fè bèf fè lanmè, fè solèy la, l ap gen viktwa sa. Men batay sa, tout gwoup ki ame yo y ap swiv epe sa, e m lonje l sou ou. Ou wè m lonje l? Mistikman m lonje l sou ou, w konprann sa sa vle di. Se yon epe li ye, w konn sa l ye. Donk, m mande lapè anndan Lasalin e m mande lapè anndan tout Ayiti. Donk, Jimmy, m ba ou sa, kounye a m prale anndan Site Solèy m pral jwenn je pèp. M pral jwenn je pèp, m pral jwenn. Tout moun 400 mawozo poun jwenn lapè. Pou moun ki gade video sa lòt kote wap wè gen de ti sekans gen pawòl mwen retire ladan li paske nou konnen lòske yon sitwayen li gen yon diskou de èn yon diskou ki li menm voye moun al fè vyolans ebyen sa kapab rive ke youtoub pa kite l pase e li pran sanksyon kont chanèl sila a chanèl la se yon ti bebe nou renmen l anpil e nou pa vle l bloke e se sak fè tou sa ki pa gen rapò avèk youtube ebyen nou pa mete yo sou chanèl sila paske nou konnen si chanèl la kanpe ebyen sa pap fè nou du byen ale se parti pou lanaliz sur le discours de Jimmy Cherizier ebyen nou pral fè yon ti jimnastik pou nou fè w konprann pi byen paske quand on regarde quelqu'un qui parle ebyen ou ta kapab di waw si w renmen moun nan Ou ka pa menm gen tan pou fè analiz de sa l di a. Paske w ap wè tout sa l di se pozitif. Men si w pa renmen l, ou ka di tou a, mwen menm sa misye ap di a pa enterese m. Men si w antre dan yon lojik ekilibrist, chak mo, chak fraz, w ap wè yo konte. Se pati. Alò, diskou a se ki sa l ye? Se yon trèv. Trèv sou dat 18 novanm nan paske Jimmy Cherizier estime ke ebyen nan batay. Egzijans ki gen awè ak repriz aktivite yo nan peyi an, pèp la ki dwe soulaje pa rapò ak kesyon gaz la, epi nou pral wè yo, nou pati pou premye a. Santral Vare dwe louvri pòt li byen laj depi aprè midi a pou gaz la sòti san kè sote. Pas de problème, c'est une bonne nouvelle Jimmy Cherizier men nou kapab poze tèt nou yon ti kesyon pou n di Poukisa desizyon sa? Ann vanse pou dezyèm nan Jimmy. Apati jodi a, kamyon sitèn yo dwe vin ravitaye san kè sote. Jodi an menm. Se prèske la menm choz. Ann ale pou nimewo 3. Chofè transpò yo Mèt reprann travay jodi a menm. Ok pat pwoblèm pou les chauffeurs donk mesye yo kounya yo kapab desann nan varrue al fè gaz alèz paske pa genyen gwoup ki ap tire sou yo katriyèm rekòmandasyon. Tout ponp yo dwe louvri ansanm depi aprè midi an pou vann gaz la ak pri li te ye anvan an. A la a Jimmy Chérizier ansanm avèk mesye je nèf yo mete pwopriyetè ponp yo devan fèt akonpli. Assumez-vous! È pwopriyetè ponp yo paske afè kesyon nèg ki ta achte ti gaz ou pral vann gaz twa kat san dola, nèg ki nan ponp ki gen kontak avèk moun nan lari Pou vin pote gaz pou al vann mache nwa ebyen la se pa fòt Jimmy Cherizier donk Jimmy Cherizier mande nou pou n asime responsabilite nou senkyèm rekòmandasyon. Lopital, biznis, lekòl, inivèsite, anbasad yo dwe jwenn gaz achte nan ponp yo. San pwoblèm depi aprè midi an. Reprise des activités bien sur. Nou pati pou sizyèm nan. Tout enstitisyon leta ak prive ka louvri pòt yo san pwoblèm apati jodi a pou kontinye travay ak koumanse reflechi sou dat 18 novanm lan. E si w byen konprann wap wè ke pa gen blokaj a partir de vandredi 12 novembre 2021. Numéro 7. Lavi dwe retounen swadizan nòmal jan sa te ye anvan pandan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap raple Ke lavi chak moun konte nan peyi a. Lavi nòmal nan peyi an e chak vi konte. M renmen sa wi Jimmy Cherizier. Chak vi konte sètadi fòk gen yon maksimòm defò ki fèt. E menm dè zefò sirimen pa bò kote leta, pa bò kote bandi yo pou ke moun sispann tonbe nan peyi a nenpòt kijan. Nou rete de rekòmandasyon nou pati pou uityèm nan. Kidnaping, vyòl, vòl, asasinay dwe sispann. Ah sa se te yon mesaj adrese o bandi zame ki yo menm pa fè pati G9. Men nou ta kapab di tou menm si yon nèg ou fè pati G9 ki ta gen entansyon al fè move bagay pou retire sa nan tèt ou paske tanzantan konn gen ti bouch long nan G9 lan nèg ki konn ap fè Move ti bagay yo la epi lòt nèg yo di non on peut pas faire ça paske nou menm nou di nou pap vòlè nou menm nou di nou pa nan kidnapping paske pa bliye ka gen yon ansanb ansanb lan ka gen ladan ni plizyè eleman yo kapab genyen menm objektif men sèten fwa hum konn genyen de nèg la ki yo menm on ti jan anfrenn sèten lwa bon nou pral wè dènye egzijans lan egzijans sa li menm se yon kondisyon anplis ke G9 li egzije. Kisa li ye? Cha yo kap plede tire a pou cha sa yo retire kò yo. Eske sa n ta kapab di se sinonim de yon feblès? Non, pa sur. Antouka, paske lè cha yo ap tire konsa sa deranj lapopilasyon. E piske Barbecue li menm li lanse li nan yon lojik pou ke repriz aktivite yo fèt nan rejyon metwopolitèn nan, nan bò pa yo a, ebyen vwala poukwa li mande pou ke cha yo kap pete bal kapab evakye. Men gen anpil moun ki di ke, ben sa se petèt yon diskou. de peur bon eske nèg je nèf yo kapab pè bon antouka bon brèf ann tande rekòmandasyon sa a. Cha blende yo dwe fè bak al nan baz yo imedyatman, sispann tire sou katye popilè yo, kanpe sou pèsekisyon politik la. Lapolis dwe pito jwe wòl li nan lari a nan bay sekirite toupatou pou kidnapè ak kadejakè Pa itilize zam pou tire nan tout zòn kamyon sitèn yo ap vin pran gaz yo. Stop! Petit analiz ankò pou vou. 10 novembre 2021, Izo Vilaj de Dye fè yon bèl jèst. Yon jèst de jenerozite, yon jèst tant apresye par bokou de pèsòn ki di bon Izo ou fon bèl bagay paske te gen yon polisye yo kidnape epi Izo deside libere polisye a e an retou li fè li kado 50 mil goud. 2 jou aprè, Jimmy Cherizier alyas Barbecue ansanm avèk mesye G9 an fanmi e alye yo pran desizyon pou kapab libere tou. Eske m ta kapab di Jimmy Cherizier vle antre nan yon lojik dedyabolizasyon? Li vle apre jès sa Izo fè a pou ke n ta kapab di. réaction yo pas seulement rester sous Iso qui lui-même posé peut-être pour la première fois, je sais pas, yon euh, positif. Est-ce que c'est ça qui arrivait? Ces réflexions à fait en tout cas. Bon, est-ce que c'est en prise de conscience Ça, c'est la question que je me pose. A-t-il reçu de l'argent Si wap fè yon revolisyon, on peut pas se lancer dans une logique de faire souffrir la population. Eske se tout vwa sa yo ki, m ta kapab di, rive rezone nan zòrèy Jimmy Cherizier e lòt mesye je nèf yo pou kapab antre nan lojik sila? Men map mande Jimmy Cherizier yon ti bagay an plis, pale avèk lòt manm je nèf yo pou yo kapab pèmèt ke moun nan Brooklyn anba yo jwenn ti gout dlo paske nèg yo koupe dlo a, pa gen elektrisite donk. Nou se frè a frè nap batay se vre nou pap batay a sendomeng m ta plis swete ke nou soude lè sendomeng konprann lap vin panche bò fontyè a la a nou ta sèvi avèk yo paske mwen menm lè yon nasyon pa vle wèm m plis pa vle wè w ok donk Jimmy Cherizier m swete ke wap fè mesaj la pase pou mwen wap fon ti pale avèk mesye yo si yo gentan fè sa merci beaucoup big up a vous men si yo poko fè sa yo kapab antre nan lojik sa pou ke moun site solèy kapab jwenn yon ti gout dlo ya jwenn yon ti elektrisite.